Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm jodi a se mardi 18 avril 2023 se parti pou sete nouvèl emisyon gen yon manm gang kokorat san ras ki jwenn arestasyon li nan vil ench misye te nan wout pou ale pò de pè ivens stephen dòzilmas misye gen 27 lane. Lapolis arete li nan vil Ench. Li se manm aktif gang ki rele Kokorat San Ras ki ap opere nan departeman de Lartibonit ak nan Nòwès peyi an e li jwenn arestasyon li tou pou enplikasyon prezime nan asasina plizyè polisye. N ap raple ke mesye sa se yon residivist. Li te deja pase 4 mwa nan prizon daprè sa lapolis fè konnen. Poukòlye la a, Yvens Stephen Dor Zilmas li menm plase an gad a vu an atandan swit jidisyè yo. Gen yon lepè 46 an la li menm, ebyen lapolis mete l anba kòd tou wi. Yo arete misye pou simulasyon de kidnaping. Non sitwayen sa a se Dezilyen Soufran li gen 46 lane. Lapolis pwosede ak entèpelasyon sitwayen sa a swit ak yon ankèt ki te louvri suit ak yon plent yo te resevwa pou anlèvman nan dat lendi 10 avril 2023 a. Dezilyen Soufran t ap jwe yon move wòl, li te deja pran yon kantite lajan nan men patwon li. Pou kouwèlye la a, mesye sa a li plase an gardavu nan dcpj pou suit jidisyè yo. N ap ouvè yon parantèz nan dosye H-Taliban an. Genyen fantom. ki li menm pale sou koze sa. Sèjou si m wè chak tan Fantom ap pale, se kriye l kriye. Men Fantom kite m tou brother. Se gason w ye, ou pa ka ap plede kriye a chak moman. Menm lè yo ta trete w de bandi, menm lè ou ta bandi, men ekoute, lè w ap pale fò w met kanson nan tay ou pou w pale. Paske anpil fwa lè w kriye, oubyen lè yon moun li kriye, Men gade manman la sèl kote lap viv jan lap jan yap kriye yo li fèm mal paske si yon nèg nan gang li pa tap viv konsa tout senpati FM avèk fanmil m pa achte bouda moun nou konn sa byen lèm di yon bagay m dil akèm m vin pale la jodia menn Ke lapolis pwese m anfas yo, ni bandi tou, tout lis ap drese. Pa bay moun fou mesye. Nou bay jèn, ok, bat bravo pou lajenès. Lè w bat bravo pou yon jèn, se paske l fè bagay pozitif. Yes or no? Reponn mwen, wi ou non? Bat bravo pou la jenès? Pou bat bravo pou jèn yo? Y ap fè bagay pozitif, e pa vre? Eske m fè manti, wi ou non? Wi ou non? Silvouplè reponn, eske m fè manti, wi ou non? Tout bravo bat pou Omone paske l pozitif, li fè bagay ki bèl nan je yo. Men mesye, nou mechan. Ni bat ban ni lòt. Bon, m plis kondane lapolis menm. Se konsa m ye, m ap di l tou dirèk. Paske tout polisye gen foli leve l pou yo di yo te tiye entèl, yo te fè tèl bagay. Pwoteje e sèvi, e kisa l devni la kounye an? M panse tout moun anvan yo tou yo entèl fè tèl bagay fò al mennen ankèt. Sa w te konn rele sibjektif ou objektif? Objektif, fòk ou objektif. Anvan w rale zam ou blablabla pou yon nèg menn. Mesye nou fè m fè, ou wè m pako janm dòmi m fin jwe depi yè konsa m te ye. Tout gen moun ki anba la a yo ka wè. M vin anba la m vin travay. Men nou fèm kriye menn paske lèm gad manman Ash konesan lòm e map pral di yon mo map fè yon ti kanpe sal la tout nèg kap fè drill kaka yo a kap chante kaka nou ap peyel bikòz chante pou moun ba nou respè bikòz m rele fantom mwen menm m se rele Mendez. Nou pale kaka lè nou pale men pa dial nou gen tèl bagay nou fè tèl bagay pase chak mo ou di a bouch ou le syèl e latè lanati pranl epi pral fè jijmanl epi satan antre nan mitan kè lèzòm ki bò kote w la poul manje w mesye nou pa wè nou mechan mesye nou fè lis poun tiye tout ti jèn rapè kap chante drill. Bon Nou konn kote tout bandi yo nou pral dèyè menn se moun ki pala moun nap tiye Bikòz nou gen bòs nou dèyè nou Enn nan jou yo nap konprann sap di nou an Nou mechan menn Nou mechan anpil Poutèt nèg a fristal Mesye lè wal nan geto a nèg a diw a vo zòd mache la e mache wi. M garanti w menm nèg ki tiye Ash la yo tap dil roule nan kaka l tap manje kaka l poutan l roule mesye nou mechan wi e sa nou vle fè nou bay lajenès bat bravo pou lajenès nou bal 2 chwa swa l kenbe zam li bandi osnon l kite peyi a e sa paka kite peyi yo sa nap fè avè yo. Nou mechan. Menm granmoun. E m pa pè nou youn menm. Nou mechan. Nou gad nou. Eske se nèg ki tiye Ashley a lè l ap gad manman an. Mesye pou yon nèg ta nan gang pou l eta sa mesye. Bon nou mèt dim nan gang pase mwen m gen ti kob m te bon Jeff bon pou mwen lè rap tap bay kob lè mizik tap bay kob m fè kob pam nan m fè kob a politisyen e m gon papa ki rele Jean Henry Céant m te gen papa m lòt tonton m ki rele Jovenel ki banm kob pou m viv yo pa fè m kado non yo banm kob pou travay mwen se wè manman manman H. Mwen map map voye m pa ka bay plis map baw 100 mil goud e sam ka ba ou pase m gen 7 ti moun pou fè antèman Ash mesye nou mechan wi mesye kounya koman n santi andan nou jen gade yon ale kap pou ouvè pot li se a kouto gad eta manman nèg a gad eta nèg a ye gad et kite 2 ti moun. Se humm Mèt esou mèt pale trè byen Nou mechan anpil wi menn Bon Nèg yo mechan wi mèt esou Nèg yo fucking mechan Nèg yo pa dwe ap tiye jèn yo konsa non mèt esou Mèt esou Mèt esou Patrick Moustillat man ou fè anpil bagay man m respekte w anpil ou renmen m anpil m konn sa m renmen w anpil tou men rale zòrèy nèg ou yo man pase gen bagay papa lè m pral nève depi yo kontinye m ap pale yo m pa pè mouri menm e sou 4 pye m tou m pa anba sistèm m pa anba andebelan kenn nèg. Yon nèg banm yon sachè dlo nan dezè respè pou ou jiska jiske mouri pasem lwayal mesye nou chita nan pitye nèg yo mesye gad gade san fè nou pa konn jann deranje yon pakèt fanmi ou wè manman H m di sa ankò pa pou vante m pa janm fè sa m gen 20 mil dola ayisyen esam ka bay. Yo di chak Ayisyen ki gen ti mwayen nan sektè popilè a, ba yon ti kòb pou pitit misye yo, de timoun li yo, twazan, ennan, manman l, manman, pa di reparasyon, jistis pa egziste, vanje, priye, met jenou atè priye. Yo pa ba w jistis paske w malerèz ou ye menm. Yo tiye nèg la, misye pandan nèg la ap soti nan estidyo. E nèg ki tiye nèg la w ap mouri. Fantom ta anvi ale nan menm sans avèm pou di ke on nèg ki bandi gad on vye kay li rete yon nèg ki bandi men nan ki eta fanmi l ap viv ou wè on kay pòt la se a kouto li louvri nou pap di achtaliban te bandi ou pa men se m ta kapab di Sa ki gen anfas nou an, nou wè li parèt on ti jan difisil. Imajine on nèg ki bandi pou l t ap viv nan eta sa a. Bon, sa ta kapab rive ke nèg la gen on sans kokorat obyen yo pa ankadre l nan baz li te fè pati a. Kounye a, dezyèm bagay pou n konprann. Gen anpil moun ki aletranje, pa egzanp, anpil jounalis tou. Li ta toujou bon pou nou preche. Li ta toujou bon fò n pa ret nan stad denonsyasyon an sèlman. Paske, nou wè mwen menm, lè m denonse, mwen bay konsèy. Konprann byen sa m ap di nou an wi. Lè m denonse, mwen bay konsèy. H-Taliban rete la a. Si, par impossible, H-Taliban te refize freestyle avèk yon nèg ki rele Izo, Sa k te ka pase? Di tèt ou sa non. Paske sa ka rive Izo Vilaj de Dye rele misye pou misye vin freestyle. Fò misye di non, wout sa yo pa wout mwen, m pap ka vini. Epi, sa w tande a la a, y ap veye H-Taliban. Kounye a bagay la tèlman difisil, m ap mande pou tout moun ki nan vil la, ikonpri atis, pou yo kapab trè pridan. Paske. Sa kapab rive w son atis par le simple fait que ou te pale a la polis bandi anvye w bandi vin ap chèche w par le simple fait que ou te nan yon live petèt avèk yon bandi yo pwente w du doigt de bandi sa w tande a la a groupe rival ap chache w la polis ap chèche w men nou rive nan yon sitiyasyon kote ke bagay yo dekontwole. Pito tout nèg ki atis nan moman an fon jan yo jwe pye yo men di tèt ou byen eske se tout atis ki ka ale nan Biden gen atis ki la a mesye ki pa ka peye kòb pou mete yon viza pou ale an Repiblik Dominikèn non bon ann imajine yon nèg tankou Matyas ki jwenn chans li ka ale nan pwogram Biden men ki te an Repiblik Dominikèn san papye konprann byen wi li te an Repiblik Dominikèn san papye yo pran l yo voye l tounen l ale ankò. Men kounya la li jwenn chans li, l ale nan pwogram Biden. Moun ki rete Ayiti yo, yo vrèman nan difikilte. Se pa paske yo bandi, men yo oblije antre nan lojik bandi a vle an pou yo fè de jou. Nou bliye Michel Soukar te di sa. sa ka gen 1 an pou l di ke gon lè k ap rive nan peyi sa a pou sòti lakay ou s on bandi k ap ba w otorizasyon nou pa la bon m di nou yon bagay souple lè izo rele H taliban pou di l vin freestyle li di non m p ap freestyle avè w paske w se gang men si izo di l ap chache H taliban nou panse l p ap jwenn li lè deblozay. ki te genyen Tony Mix te pale bagay sa yo apre sa li fin fè gason ti koulout li di bon li menm li reziye l li bay vag nan demen si Dye ve lè Tony Mix tap pase nan matisan tout bandi yo tout kriminèl yo te gentan wè Tony Mix ap vini wi lè yo rele izo nan vilaj de Dye pou yo di men Tony Mix ap pase kisa pou nou fè avèl pito nou voye yon mesaj pou n di mesye sispann nan lojik sa pa al bay izo kowòm Paske depi nal bay nèg la kowòm yap di nou se bandi tou. Fon w jan nou antre tèt nou. Se sa wi. Osi senple ke sa. Lè bandi pran w, li touye w. Lè la polis kwaze avè w, li touye w. Lè sa, tout moun pral di podyab. Se sa pou nou konprann. Nou pa vle antre nan lojik sa nou menm. Kato pale, pandan yon bòn dizèn de minit konsènan sanksyon an paske nan dènye ti videyo ke li te fè mache a se te sou TikTok pou ta kapab reponn Luis Abinader ebyen li pale yon lòt fwa piske yè te gen Youri Latortue ki li menm pran lapawòl sou kesyon sila pou di Luis ebyen se jalouzi w ap fè paske mwen m gen pwodiksyon ze men ou menm w ap vann ze ebyen se sa k fè w pran desizyon sa men sa pa deranje m antouka. Don kato li menm tou anchene nan sans pa l nap tande sa l di. Ou konnen gen de moman anndan ou gen yon enèji toutaske ou pa degaje l ou gen dwa ou gen dwa pa janm santi w byen avèk tèt ou e se repons ke m ta dwe bay mesye Abinader pou m te di l ke m twouve l trè soumoun paske sa se soumoun li rele paske mwen m son moun ki pa janm met pye lakay m gen prè de 10 an m chwazi pa met pye lakay ou e se pa lakay li sèlman depi lè m rantre nan sena depi avan m antre nan sena m konnen m pral nan eleksyon m konnen m ka m pral senatè gon seri de kote m chwazi pa met pye m paske m konnen konpòtman ke m ap gen pou m genyen an li pap bagay y ap renmen li pap bagay y ap renmen paske m pa poulen yo m pa jwè yo donk m fè respè m. Se menm jan lè konsil jeneral anbasad amerikèn rele m li di m pou m pa al lakay li. M di misye bon m pa gen pwoblèm men èske ou verifye ou wè m ka al lakay ou? Li di m non e m wè w pa gen viza. M di enben de kisa w ap pale la? M di se pa yon aza si m pa gen viza. Se yon chwa l ye. E ou ka wè m fè tout manda m. Chak ane kòb mwen retounen nan trezò piblik, kòb pou m vwayaje retounen nan trezò piblik. M pa janm fè wonn pòt. Men yonn nan pi gwo. Yonn nan pi gwo pwoblèm mesye sa yo ta pral gavèm se jou yo te bezwen enstale jenòm Fritz William Michel epi dènye seyans sa yo te bezwen deplase m e efektivman yo fè Washington voye yon lèt ban mwen sou baz m gon fò m vini an ijans bagay sa yo m te di nèg yo m gon seyans ki trè enpòtan mwen m pap deplase e efektivman sa te deranje yo e se aprè sa m vin fon deklarasyon tou ki sou kesyon viza bon nèg yo dim ke m pa gen dwa met pye lakay ou m di pa gen pwoblèm pou sa mwen menm m san pou san dakò avèk e Maria e Rafael wi nap e o nivo matris nap gen pou n pran pozisyon men mwen menm sak anndan m nan se fòk mwen te fèl fòk mwen te fèl pou m te di mesye yo se pa yon aza k fè m pa al lakay yo. Depi kote m te konnen yo makònen ak phtk nan fè kontrebann, nan fè yon seri de bagay, fè dwàn nan tounen, fè la tounen paswa, yo pran sanksyon pou ti malere, malerèz pa ka pase anyen, men tout jounen gwo konntenè, gwo bagay ap antre. M te gentan konprann ke m pran yon phtk long distans. Enben m fè respè m. m di bon sa li menm pa gen moun ki kwè nan sa kap fèt la mwen menm m panse fòk mwen te voye yon mesaj bay Abinader nan nivo sa paske se nan nivo sa mwen wèl m pa wèl tankou yon moun ki serye mwen wè yo tankou de envestisè ki vin nan politik la menm jan avèk yon bann lòt e pran peyi nou an kòm yon savann jodi a yo detwi tout bagay. Fòk nou pa bliye tout entèvansyon m fè nan lavi m, m toujou pale de ranfòsman agrikilti anndan peyi an. M toujou pale de kesyon angrè k te konn vann mwens ke mil goud sou Rene Preval, jodi a k ap vann prèske anviwon trèz mil goud. Sa vle di yo detwi pwodiksyon nou an. E se pa yon aza l ye, se avèk lamafya phtk yo rive fè l. Donk, Mpa sa yo fè a se pou mwen son son se jis yon jwèt pou mwen. Men jisteman se se pa rapò a sa w di nan videyo an tou wi ki fè bon m panse w ka m di ou te ka di l pi serye kòman m pa al lakay ou depi dizan m chita lakay mwen epi m reprezante yon menas pou ou pou ou gwo repiblik dominikèn hein ki sa w ye di nou non. Enben, mwen menm se sa k fè, ni mwen menm ni fanmi m, fò m di w yè swa, se konsa nou t antann nou pou n reponn yo paske menm jan m ye a e konsa fanmi m ye tou. Sa vle di, nou se yon gwoup moun ki antann nou pou nou pa kite moun jwe avèk karaktè nou. N ap gen pou n reponn politikman atravè estrikti ke m ladan ki se Matris. Paske yo menm, yo konnen m. Tout zanmi m ki bò kote m konnen m. Yo konnen ke m pa nan danse kole a gang e si gen yon politisyen ki toujou ap denonse gang la jodi a, se mwen. e jiska kote map pale a m kontinye ap denonse yo paske m pa nan danse kole avèk yo men si gon bagay mesye yo repwoche m ke yo di peyi a sal sa yo repwoche m paske on moun ki pa al lakay ou on moun ki pa janm met pye lakay ou depi on bon bout tan on moun ki pa gen menm on kabrit lakay ou sou ki baz moun nan reprezante on menas pou ou m pa menm gen on kabrit alevwa pou m ta lonj pyès kay lakay ou m pa gen anyen lakay ou m pa al lakay ou. Bon, mesye sa yo ki lakay ou k ap fè bèl bal tout jounen, ou retire yo nan lis la paske yo pa reprezante menas pou ou, epi ou foure Kato ki se yon menas ki pa janm al lakay ou, ki pa met pye lakay ou. Se sa k fè m twouve yo trè soumoun. Eskize m pou ekspresyon an men se sèl jan m te ka. Pa gen bagay pou di eskize la, mesye. Men se sa. Pase nèg yo, nèg yo fè yon bagay ki twò klè. Se pa, se, yo gen yon pakèt moun yo retire. Gen moun k ap vwayaje, gen moun ki nan lòt lis yo ki nan Èkpòt yè k ap vwayaje wi, Sendomeng. e aktyèlman k ap viv Sendomeng, k abite Sendomeng. Sa vle di moun sa yo plis ke yo gen kòb petwo, yo posede gwo kòb nan men yo, yo di moun sa yo si nou sòti petèt nou gendwa pèdi kòb sa yo, nou ka pèdi envestisman sa yo, ret kanpe la men nou men n ap fè yon bagay pou n montre ameriken yo ke nou aji tou. Paske fòk yo te poze yon zak kanmenm. Fòk yo te poze yon zak. Yo pa t ka rete konsa anba je ameriken, kanada pou yo pa di men ki sa yo fè. E fòk nou pa bliye, yo bezwen grandi tou nan rejyon an. Fòk yo montre y ap goumen kont koripsyon, kont yon seri de bagay pandan y ap kolabore avèk yon rejim sansi ki rele phtk. Mwen m panse se konsa m te ka reponn moun sa yo. M pa pral mete twòp enèji paske enèji nou nou sansib pou sa anpil, nou goumen anpil pou n konstwi tèt nou. Donk lè nou rive fas a yon bagay, mistikman yo di w sa. Pa bay bagay la twòp valè si l pa merite valè a. Ou bay valè a valè. Lè w kwaze yon vòlè, lè w kwaze yon vòlè ou trete l an vòlè, lè w kwaze yon valè ou trete l an valè. Mwen menm se sa m kwè. Men ou konnen lè moun sa yo poze aksyon yo, li pa rete pou nou sèlman. Sa vle di la gentan gen medya ki ekri sou li, donk s on bagay ki gaye. Donk, se menm jan wi lè nou t ap resevwa senatè Cassy. Sonje ou di, lè m te ensiste pou m di fòk ou, alò li pa t vle lave imaj la, men m te di pou ou retabli laverite bò kote Kanada. Men m panse se nan menm demach lan m ye tou. Paske ke w vle l ke w pa vle l, nou fè politik nan peyi m, nou. E nou nou nou okipe de gwo pòs responsabilite. Lavni peyi m anpil fwa depann de nou lè nou nan paleman. Donk se sa demach mwen an. Donk yo asosye yo mete nou nan mitan yon pakèt moun efektivman ki enplike dan de dan de dan de aktivite kriminèl. Donk mwen m se la demach pa m nan. Mwen dakò. Mwen dakò e m pran l m pran l tankou yon konsèy tou. Mèsi. M te gentan genyen kolaboratè mwen nan, kamarad mwen nan Matris ki te di m yo menm fòk yo fè yon bagay fòmèl e n ap aranje nou pou nou fè l fòmèl. Men m panse premye etap la se te montre yo etadespri m paske vrèman sa pa afekte m paske m konnen m pa t, zòn sa pa t zòn mwen menm. Men pou le peyi, pou le peyi, il faut ke m fè swivi sa ou di m nan m ap fè l. konprann map fè li e men m pa gen anyen kòmsi m te ka di w ki ke m pral blèm tèt mwen tankou pou m di dayè yo menm menm yo menm yo pa ka di kisa yo repwoche m yo di yo di egzakteman sa konsil jeneral e e anbasad amerikèn te rele m li te di m m reprezante yon menas pou enterè yo pandan m pa janm al lakay yo pandan m pa gen viza ou konprann. Se se se yon rezon de pozisyon e gen pozisyon depi w genyen li si fò w dakò wi pou w pran pou w pran baton. Non map pranl wi map pranl. Gade bon jan de moun genyen wi se pase pase lè te gen batay tout bon vre pou kraze sistèm nan premye moun ki te trè zenkyè se te anbasad ameriken wi se pat e pat lòt moun e pat e pat boujwa pòtoprens yo non anbasad ameriken se te premye kote k te enkyè. Yo se nannan sistèm nan. Lè yo te wè lajenès te kanpe pou te di fò yo kraze sistèm nan se sak fè yo te antre e ti medam ti mesye dam petro challenge yo yo te kòmanse ap envite yo nan tout bagay vin envite yo vin nan anbasad la pou yo konn sa mouvman an ye. Enben, pa lasuit ou wè ke yo jwenn yon ti, yon ti radotè yo fè enfli, e, e, yo fè enfiltre nan mitan yo epi yo kraze mouvman an. Mwen menm, mwen menm mwen panse mesye yo gen rezon, yo gen tout rezon yo non sans pou yo bloke m paske m pa janm ba yo ouvèti vrèman. Yo konn envite m nan yon seri de fèt prive m pa ale. Da, dabitid m se yon mizisyen men m pa janm al nan bal. Dayè si m tap, si m tap sòti se yon jou fò m ta al kanpe m gade yon dyaz kap jwe. M fè tout vi m se mwen k sou sèn nan. e lè m resi desann sèn nan m pa sòti menm. Sa vle di, li difisil pou yon moun wè m nan yon aktivite kèlkonk. M pa fè moun sa yo konfyans. M pa fè yo konfyans. Paske mwen wè nan ki nivo peyi a plonje, mwen wè nan ki nivo gouvènman ki pase plonje peyi an, e yo te toujou gen sipò moun sa yo. Donk si yo te toujou gen sipò nou, m pa kwè mwen menm nou t ap janm renmen m, yo pa t ap janm renmen m. Eske ou wè bagay? Ou di m oblije paske yo fè bri kouri m ap gade rezo e près phtk a ki fon bri kouri di men gang debake lakay mwen. Epi efektivman m pa pran sa oserye. Epi 3 jou apre. Yo debake kay vwazen an? On nou pa pale. Ou pa pale. Ou wè, ou wè tout sa m konnen. Wi, yo rantre, yo efektivman yo rantre anfas mwen. Lè m tande yo rantre anfas mwen, m mande kounye a, m gen de twa kay sou kote m nan, m mande kote moun yo, yo di m pa gen moun ki kanpe ankò. M di bon, m pa ka kanpe mwen menm si tout moun retire kò yo, fòk mwen repliye. Efektivman m repliye. E mesye yo pa rantre nan kay la men yo sèke kay la. Sa vle di yo di sa, yo di sa nou pran kontwòl li. Bon m poze yon kesyon. Li pa gen sens non men map poze w e mwen k vle poze w li kòm m wè l sou rezo sosyo on militan bèlè e m pa konn si w wè li kap plenyen misye di ke gad eta kamewoun vin tounen gad eta bèlè gad eta tèl kote kato pa di anyen bon finalman m wè se w pa w al enbesil li pase e pa w k leta kisa w pral di. Men pou misye se kankou m ta di w la jodi a la ou nan pye verite w epi yo menm yo nan Yo nan manti. yo nan kouri epi ou pa wè yo pandan ke misye pa konnen ou menm si w nan kouri e sa fè m poze w kesyon an wi. Wi wi fòk mwen di w e depi lè l fè l la mwen menm avèk de twa zanmi Kameroun pale pou n konn kiyès li ye nou pa rekonèt li se pa moun nou rekonèt 1 dezyèmman si l te konnen li t ap konnen sa gen plis ke 8 sa gen prèske on ane Depi tout moun nèt Cameroun kouri paske gang anba anvayi espas mesye yo. Sa vle di moun ki t abite nan espas Cameroun nan oblije kouri paske gang nan gang gang ki ap jere ba Dèlma li okipe tout zòn sa yo. Sa vle di 2 rasta k te nan zòn nan tèt frèt yo oblije repliye paske yo menm yo pa yo pa se pa se pa afè zam yo t ap regle nan nan zòn nan. Ou konprann? Donk si misye te konnen l se premye bagay li t ap di 2. Li fè deklarasyon sa nan moman kote map atake deklarasyon kap fèt sou kesyon eleksyon nèg yo vlal fè pandan mwen menm mwen menm nan depatman lwès m son kandida m son kandida m di m pap kal vote tèt mwen paske kote pou mal vote tèt mwen tou kola lakay mwen m pa menm kal lakay mwen kijan m pral vote tèt mwen la sa vle di sim pap kal vote tèt mwen kijan m pral mande moun al vote m. epi map pale yo voye m gentan gen tout enfòmasyon an gon moun ki pansel ka li ka chèf nan on eleksyon bouyi vide paske yo gon alyans yo fè atè a la ki bay kap enstale on seri de gang elektoral e alyans sa garanti on seri de nèg kèk pòs sa vle di m gen dwa fè w senatè m gen dwa fè w bagay men fò w goumen enben lèm atake e demach yo yap fè la. Yo pa menm wè kote teknik, yo pa menm wè kòm si m te ka di w gen de moun ki delokalize jodi a, gen de moun nan manman, manman ak papa pitit jodi a ou pa konn ki kote yo ye. Yo pa menm gade pati sa yo. Yo pa menm gade aspè sosyal e peyi an ap travèse la jodi an. Yo plis gade kòm si m te ka di w sove al fon eleksyon menm si Martelly prezidan, men yo menm y ap y ap senatè, y ap depite, y ap bagay. Mwen m panse lè m fin fè deklarasyon sa l deranje yo. Yo voye yon yo voye yon moun a yon telefòn Channmas. a kòb nan men l. Ti mesye Channmas yo pa dakò fè deklarasyon sou Kato. Yo di nou pap fè l pase Kato pa nan pouvwa a. Kato nou konnen l. Dayè lè nou bezwen nou konn bezwen kèk konsèy, se grenn nèg ki plis pale avè nou sensèman li di nou sa bagay la ye. Nou pap fè l. Si nou gade videyo a byen n ap wè nèg yo ret chita atè a, sòlda a vini pou kont li l pale e li pa li pase sou Kato vit. Moun yo se konsa yo ye. Sa vle di yo pa da yo mwen menm sa ki pi etone m jodi an se ke gen de pawòl m te konn ap di depi lontan depi lè n ap m te gen yon manda nan men m met manda a sou tab la nou di n ap avanse nan konba m gen te pa m gen de pawòl ke m te konn di gen anpil lòt moun bò kote m ki te konn di l m wè jodi a gen nan yo ki pa renmen pawòl yo ankò. Enben e konsa wi l ye se konsa bagay la se moun sa yo ki te nan pouvwa. Kòmsi pawòl yo ta dwe chanje, pawòl yo ta dwe vin dous. Se kòmsi m te ka di w mwen menm m nan danse kole avè yo oubyen m konn nan pale nan telefòn oubyen m nan swit avè yo oubyen m nan chè. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.